Jodi an medam e mesye se 14 novanm 2022 e se kanal paw la TV lakay Haïti pwen kòm ki kontan antre lakay chak grenn fanatik zanmi konpatriyòt nou yo. Jodi a se 14 e se antèman Eric Jean Baptiste nou konnen ki se pwopriyetè Père Éternel Loto ak divès lòt gwo antrepriz nan peyi a ke nou petèt pa konnen, ebyen ki li menm te jwenn lamò li e nèg ak zam san idantifye ta retire lavi Eric Jean Baptiste nan laboul 12. E jodi an ki se 14 e novanb lan se antèman Eric Jean Baptiste. Byenvini sou TV lakay Haïti.com, bonjou, bnswa tout moun, depandamman de lè wap disponib pou asiste videyo sa a sou kanal paw la, kanal enfòmasyon an, TV lakay Haïti.com, nou kontan rejwenn nou e se ak menm plezi a nou antre lakay ou jodi 14 novanb 2022 a pou nou pote. Videyo sa pou ou sou aktyalite yo, presizeman antèman Eugue Jean Baptiste, jodi a la genyen Ariel Henry ki se premye minis peyi Dayiti e ki se minis enteryè an menm tan e nou konnen aprè deblozay ki pete nan gouvènman sa kote blan fòse Ariel Ebyen revoke anviwon 5 minis ke yo jwenn ki nan trafik dwòg, ki nan move zafè, ebyen jodi an la se Ariel Henry ki premye minis e se li menm tou ki minis, enteryè nan peyi dayiti, tèlman Ariel ap byen travay ebyen misye 2 minis a la fwa non sèlman l premye ministre epi li ministre. enteryè nan peyi Dayiti. Ebyen jodi a la nan okazyon sa a ki se antèman Egrin Baptiste, se fineray lan, ebyen e Ariel Henry ki li menm pwente la a nan antèman sa a, ebyen popilasyon an san pitye kouri dèyè Ariel Henry e se gwo deblozay ki pete nan antèman Eric Jean Baptiste e nou konnen sitwayen sa ke nou pral fè w wè la a, E se youn nan nèg ki te fè konnen Ariel Henry la pou 2024. Ariel la pou 2024 tèlman Ariel ap byen travay tèlman e donk lap fè sa ki bon li la pou 2024. Antouka nou pral envite w swiv videyo a avèk nou e genyen tou Dimitri Vorbe jodi an la ki li menm reponn Morvan John Colem ki se jounalis bat bravo pou lajenès enben ki li menm souvan fè gwo atak sou Dimitri e jodi a la san pitye San filtè, Dimitri li menm, kase, mete, nan bòl Morvan kòm youn nan jounalis ke l pa menm rekonèt e ki toujou ap pale de li, ki toujou ap bay enfòmasyon sou li e l avili tou divès lòt jounalis ki konn tyeke l anba chal pou l ta, ebyen, bay nèg yo lajan pou yo pa atake l nan radyo. Alò, se selon Dimitri, se pa selon Ti Guy lakay Haïtiprèkòm. Nou pral envite w gen detay yo anndan videyo sa. Rete konekte, bòn ekout tout moun, bon lendi, bon debi d semèn, n ap tounen. Li ka vin grimase moun la. Di li jodi an, fòk popilasyon an li kale je li pou ke li pran desten l an men, menm jan Egérie Théo Baptiste te konn ap di l, mèt men pran desten nou an men. Jounen jodi an, jèn fanm, jèn gason, fòk nou pran desten nou an men pou n debarase peyi a de kriminèl sa yo, de san kè sa yo. Mezanmi nan yon sosyete parèy, imajine nou. Konbyen timoun la ki pap ka al lekòl? Pase Erick Jean Baptiste a travè fondasyon an, li te konn mete l a la dispozision yon seri de paran, yon seri de timoun ki pi vilnerab. Jounen jodi an timoun sa yo eske yo pral lekòl? Ki jan akeyi prezans sa yo gen timoun yo? Msye le Ministre, se pou yon sèm may misye ap vin pase moun la, l ap vin pase moun nan tenten. Yo konnen byen, sa ki pou plis enpòtan, se pou l wè. Pou yo kòmanse arete moun ki rive asasine non sèlman otè moun ki fè ak la, e otè entelektyèl moun ki prepare asasina Eric la. San Matis tonbe nan pa koulye a. Nou menm nan Ayiti Kanpe nou di, fòk sa chanje! Nou vle goumen kont sistèm sa. N ap kontinye batay Eric Jean Baptiste la, n ap kontinye batay pèp la pou n chanje. sosyete a pou l chanje anviwònman an pèp la di li bouke avèk vye politisyen rat sa yo Ariel Henry gang stè sa yo ak tout lòt ekip li yo ki vle pran pouvwa pèp la daso nou di Ariel Henry li lè pou l retire pye l la pou l bay pèp la chans pou l viv paske nou menm nou kwè ke demen si Dye vè pèp ayisyen an l ap sòti nan sa l ye a. nan mouvman gang sa yo mete ki fè nou pa ka mache a, se nèg sa yo k planifye l, se nèg sa yo k t ap bay gari yo, se nèg sa yo k bay gwo zam pou yo kraze peyi a. Nou di fòk nèg sa yo bay peyi a yon chans pou nou respire. Mèsi bokou. Li menm ki nan tèt gang nan li pa ka vin la aprè l fin asasine Jean Baptiste pou l vin tranpe dwèt li la. Sa sou kadaverik ankò. Nou di nou menm e ki bèl vedèt la nou di nou kondane sa e Ariel Henry menm ki nan tèt misyon pou touye Jean Baptiste nou di Jovenel Moïse te di wè depi e sak sanble avè nou nèg yap detwi depi e moun ki gen pwojè pou vin atire esklav pou nou Eric Jean Baptiste te gen yon gran mach an jeneral li ta pral fè kont fòs militè anndan peyi a anben se pou sa madam Lalim yo touye l wè jodi a se Kote se chak yo konn ba bandi e nan matin nan kwadèboukè e nan matin nan jodi a se pou yo jistifye fòs militè a wi se pou yo jistifye fòs gang fòs mèsenè yo bezwen antre a nou menm nou gon sèl bagay nap di nap mande ok pou yo ranfòse dcpj ranfòse pnh la pou pote kare nèg agalim sa yo. Pou kote kare nèg ilegal sa yo, n ap di nou menm aba fòs pou lite. E pou sa Eric Jean Baptiste nou menm, nou menm nou konnen. Jodi a si w wè e jounalis k ap pran bal tèt, si w wè jodi a se de gran k ap tonbe tankou Eric Jean Baptiste ki se yon antreprenè k ap ede yon ekip moun. Jodi a w wè jan yo touye l, e pa nou menm ekip Belvedè, ekip Arab la nou konnen deja, nou gen manda dèyè nou. Nou pa pè e yo p ap ka touye nou tou. Nèg yo mèt touye nan nou men bon dye. Bon Bondye, papa nasyon an, pa bay pouvwa sa epi nou di baba Ariel depa Ariel san kondisyon. Manifestasyon! Apre antèman an! Manifestasyon! Apre antèman an! Manifestasyon! Jodi a lè pitit sa w rive nan Bèlè, Site Solèy, Lasalin, tout ap tonbe pa bal. Jodi a nèg lari yo chak jou, asasen kriminèl yo, y ap asasinen nèg lari yo se yo k toujou viktim. Nou menm nou pran mikwo laprès pou n denonse jan nèg lari ap. Viktim, jan ekip bandi legal la fin manje tout ti mesye lari yo. Jodi a n kanpe, jodi a n kanpe pou n di madam lari m, ou manje Jovenel, jodi a w manje madam lari m. Ariel Henry se yon asasen, jodi a w asimile ak mwen, m pa t gen tan rive, men Ariel Henry te merite nenpòt 3 kalòt. Ariel Henry pa ka. Asepte madam larim al pran mèsenè an repiblik dominikèn vin asasine Eric jean Baptiste kounye a lap vin parèt son asasen Ariel Henry ye li vini avèk san san Eric jean Baptiste nan men Ariel li vin prezante nan antèman mwen menm pat gentan rive m tap fè Ariel Henry asasine m la paske yon asasen yon kriminèl li pa gen dwa prezan nan sa pèp la ap viktim nan la paske Ariel Henry Son enkilpe, li patisipe nan touye prezidan Jovenel Moïse e chak jou pi plis, li met masak Lasalin, masak Bèlè, masak Gran Ravin, men nap gade frèm ak sèm yo ki sou dal, kap pran ti pakèt rad sou tèt yo, kiyès ki mete yo? Madam Larini, Kò Gwoup, Anbasad Amerikèn, Anbasad Kanada, Anbasad Lafrans, yo kanpe pou yo mete wobinèt sann nan peyi a. Jodi a aprè antèman an, manifestasyon e nap di Madam Larini, Madam Larini, pou wè ka touye nou tout. Madam Larini! Ou pap ka touye nou tout. Kòm se ou ki nan tèt bini, se ou kap jere enjerans pou entènasyonal la, ou pap ka touye tout pèp ayisyen an. Jodi a n pran desten nan men, apre antèman, nou dwe mache pran tout asasen yo, lè n konnen ke se Ariel Henry mele avèk Madame Larim ki asasine Eric Jean Baptiste. Nap salye laprès pèsonèlman. Pou moun, tandiske wap bay kòb. pou touye moun. Nan sans sa nou menm onivo eskwad demokratik nou prezan jodi a. Eske yo anpil? Wi yo anpil, yo anpil. Gen anpil moun la nou konnen ki konn touye moun. Nou konnen moun tou ki konn oblije itilize bandi. Jounen jodi a nou wè moun sa yo nan antèman la. Ebyen nou site, site kèk non. E pa difamasyon. Paske ensekirite sa yo ki nan peyi a la, se son gen yon bann moun ki mete pou oblije konmsi mete pwoblèm sa yo nan peyi a la. Ebyen se sa k fè nou menm nou pa vle gate bagay la la jodi a. Nou oblije, nou n ap kite antèman pase trè byen. Men lè nap gade nou wè yon seri moun, moun sa yo konn ap bay katouch, moun sa yo konn ap bay zam nan peyi a, men moun sa yo lan antèman la. E nou menm o nivo Eskwad Demokratik se defansè pèp la nou ye, nou la pou nou oblije kòmsi defann pèp la, idantifye ennmi pèp la. Ebyen men moun sa yo la nan antèman Erik Jan Batis, yo fin touye Erik Jan Batis, ebyen men jodi a la yap yo vin nan antèman ankò yon seri moun, menm moun sa yo. Eske nou, ou pa wè kèlke moun dcpj mete ak vide rechèch dèyè l anndan la? Bon nou pa konnen nan moun dcpj mete avi de rechèch yo men nou konnen gen moun ki patisipe nan touye moun, gen moun ki patisipe nan bay lajan pou mete ensekirite sa la, moun ki ap itilize bandi, nou gade nou wè moun sa yo nan antèman, nou gade nou wè moun sa yo vin rann dènye omaj avèk Erik Jean Baptiste, tandiske moun sa yo se pa moun pou ki ta la, yo pa sansib vre, se moun k ap bay kòb pou touye moun, se moun. Se pa, yo pa, ou yo pa patriyòt. Sa fè nou mal pou nou gade pou nou wè Eric Jean Baptiste ki se yon antreprenè, yon politisyen k ap bay kòb a goch a dwat, k ap ede moun pou nou wè jodi a se li menm yo touye. Ebyen nan sans sa nou mande. Misye di depi Morvan di ou pa dwat ou pa dwat. Premyèman m pa konn sa k Morvan nan, dezyèmman ou pa di l di poukisa m pa dwat. E pa di yon moun ou pa dwat non. Se vin a prèv poukisa yon moun pa dwat. Sel sa map diw tout neg ki pa dwat yo pa vle wem. Volo yo kraze peyi a e pa manti non frem. Yo pran peyi a yo fe sa yo vle avel yo kraze lan 3 zan. Neg yo kraze yon peyi ki konstwi an 1000 an yo pran 3 zan pou yo kraze l. Bagay sa tet chaje. Brooklyn Blanche, Josué, Josué Monexil, Brooklyn. Rolly Celestin thank you wi bro ah nou kite bab la fè yon ti pouse bro mèsi Rolly nap fè stil ou konnen atis nou ye nou vin atis nou vin atis nan Miami an oh nou poko rive mil toujou 991 mezanmi voye mil lan non share live la oh men mil la men mil la nou rive mil pa gen fredi Rony Rony Gachlin pa gen fredi nan Miami an non. Bon sa be sa wi si morvan se jezi ayy morvan kote m ka okipe nèg sa yo mesye nèg yo ap sèvi avèk rezo sosyal pou yo fè lajan pou yo fè non yo epi pou yo vin mande moun kòb pou yo fè kòb morvan poko janm mande m kòb non epa sa m di non apre sa daval di dimitri te di m poko janm pale de sa gen lòt nèg ki vin fè m sa Y atake m pou m vin ba yo kòb. M gen rezo sosyal pa m. Men, men, m ka fè mil moun tou. San prevni, m ka fè l. M pa bezwen mikwo pèsonn, m gen mikwo pa m. M gen twitè pa m. Yeah. E sa nèg yo pa renmen an wi. Dimitri gen kapasite frape avè yo tou. M pa ann egzil non. Kilè m ap retounen m ann egzil? M pa ann egzil frè m. Mwen t ap tann rezidans mwen. M prèske fini. Kote l fini, Ayiti dwat. Lakay se lakay. M pral, lè m rive m pral fè yon foto avèk Matyas Ayiti pou m fè moun vomi. M gen yon seri de nèg ki pap kontan wè bagay sa. Fò m fè yon foto a Matyas. M ap fè yon foto a Izolan. M ap fè yon foto a Kato. Ay de moun ki ret koyeran. Ou gen dwa gen pwoblèm avè yo men yo ret koyeran. Ou pa konn tande non yo nan dwòg, nan vòlè, nan touye moun. De moun ki koyeran. Ou ka pa renmen Kato pou dread li. Ou ka pa renmen m pou je vèt la. Ou ka pa renmen m pou koulè m. Ou ka pa renmen m pou anpil bagay. Men, koyeran. Men moun m byen avè yo koyeran. Ou pa p jwenn Kato nan bote zam, bote bal, al achte bal. Ni Izolan, ni Matyas. Y ap depòte Matyas tounen Pòtoprens, de men l, de pye l. Lè yo depòte l la avèk mayo l, rad li, chemiz li, pantalon l. Ou pa p jwenn Matyas avèk zam ni anyen, papa. Jamè. Non. Mwen menm moun mwen byen avè yo kore yo. Depi m tande yon nèg di dwòg dilò ye m pa byen avè w. M pa nan danse kola avè w, m pap sot avè w, m pa pral okenn kote avè w. No, no. Dayè, pouvwa k sot pase a la, ki pa vle wè m yo, pouvwa k sot pase a la nan tèt peyi a, yo met dwòg dilè nan tout tèt peyi a nèt. Yo kontwole ladwann, yo kontwole lapolis, yo kontwole ayopò, Yo kontwole pò yo. Yo kontwole tout bagay epi se yo menm ankò ki te bezwen manje m. Monchè, m fyè de tèt mwen ke dwòg dilè bezwen manje m. Mwen fyè de tèt mwen ke moun ki pa vle wè m yo se dwòg dilè. Men yo menm, y ap vann pèp la yon imaj ke pwoblèm peyi a se milat, ke pwoblèm peyi a se blan, pwoblèm peyi a e kouran. Pou ki sa? E pou yo ka fè dwòg la wi. E pou yo ka vòlè peyi a wi. Se pou yo ka fè pis aterisaj nan chak depatman wi. Se pou yo ka met gang nan tout peyi a wi. Se pou yo ka met gang lasalin yo met gang site solè yo met gang epi yo chita la yap di yon pil entatad oh peyi a gen problem milat oh peyi kilè vòb te milat vòb gen plis ke 100 tan an ayiti vòb bay plis ke 6 jwè nan seleksyon nasyonal peyil epi e vòb kite milat vòb po lanvè vòb pa ka milat pito chèch yon lòt non fanmi pou di milat e pa vòb vòb bon vòb atè a la tout kota pèp Vob fè ekol foutbol a pep. Vob fè tout kalte bagay epi e vob. Non. Non non. Pep la pap pran sa nan men nou. De twa egare ki ka di sa men pep la, majorite pep la konn kiyes ki vob. Tande. Rubens Auguste banm voye banm voye ti sa ale byen rapid la misye pap janm wè live ankò fini mesye oo gad jan Facebook vin enteresan mesye Jimmy Jules sa ale la pou la Jimmy good bye friend avi avi sa pa menm konn pale li pa menm konn ekri. Pou tèt ou pa konn ekri. Vo ale. Edner Torchon. A mwen chè, kesyon sa telman raz. M pa menm pran tan mwen pou li pou ou. Mickes Belfort. Po lanvè. Bon e pa vre. M gen yon paspò ayisyen. M fèt an Ayiti. Tout kote m ale yo rekonèt mwen kòm ayisyen. M al nan inivèsite Ozetazini, yo di s Ayisyen m ye. Depi w di Ayisyen, se moun nwa, e m yon moun nwa m ye tou wi. Mentnan sèl eksplikasyon k genyen, e ke m gen yon ti koulè, po m lan vè. Pa gen plis non. Si m pa t gen po lan vè, m pa t ap gen tout pwoblèm sa yo. Avèk Ayisyen, Ayisyen k pa vle wè m yo. M gen yon ti cheve, yon ti jan, yon ti jan. Men apa sa, ki diferans? Ki diferans ant mwen avè w? Anyen non. Pa gen diferans non. Ou nèg ki di se sou rezo sosyo pou m fè kòb. Non frè, m pap fè kòb sou rezo sosyo pase m pap m pap al mande ayisyen ban m kòb monchè. M pa m pa nan nivo sa. M pap fè bagay kon sa. Se di m fokis sou sa m ap di yo pa okipe kòmantè yo. Non pafwa fò m kou, fò m gade yo monchè. Gon seri de nèg phtk se la yo vin kanpe anba. Vòb te mete King Posse Lwen. La belle époque. Se vre wi m sonje frè m. Nou fè 8 ans n ap fè kanaval King Posse. Nou fè tout kalte bèl cha. Nou envesti nan son. Nou envesti nan tout kalte bagay. Nou te fè bèl kanaval wi. Nou kraze channmas chak ane. Depi n rive channmas nou kraze sa plat. King Posse, Black Alex, la belle époque menn. Apre yon tan se yon lòt mesye. Depi w malandren nan joure m vo ale pase. Fanm se rele oscaren oscaren anilus misye gon non anus e misye ap vin joure la ou deja gon non anus wap vin joure monchè ah Eddy youyou di mwen gon zanmi la kap plenyen lò te ayiti misye pat gen pwoblèm manje Ni met gaz nan machin but yo pa konn konbyen bon fanm sa w vle yo pa konn konbyen fanmi ki antre nan chomaj fanmi m gen plis ke 50 an y ap bay djòb an ayiti nan vòbefi sèlman nou bay plis ke 2000 a 3000 djòb sou jenè te gen yon lòt 500 djòb nan patisri manman m nan gen 200 djòb fanmi m bay plis ke 5000 djòb pa ane Yon seri de ransè k pa menm bay 3 djòb pa ane antre nan leta yo vòlè tout kòb peyi a apre sa yo fè moun panse se lòt moun ki pwoblèm peyi a antouka yon jou lap jou tande mesye nèg yo ap sispann pouse bourik yo a kanmenm yo pap ka kontinye ap pouse bourik yo tout jounen. Kèk choz. Aa. Mwen montre nou pitit gason m. Gad gwosè pitit mwen. Ou wè gwosè pitit mwen? Misye gwo nèk pase m. Se yon ti live la 1300 moun rapid la mesye ooh lòbèy oh fanò kabe sa fanò kabe vin fè anba live mwen fanò 1300 wi fanò san prevni byen relax fanò e sa l ye wi. Ah gon seri de bagay nouvo bagay la fasil mesye. Ti gadyen! Ti gadyen! Men ti gadyen, ti gadyen eske ou jwe boul toujou frèm? Se ti gadyen mwen lontan m pa jwe boul wi. Ti gadyen m son jwe ou, kenbe la frèm. Se ti gadyen, m te konn jwe foutbòl a ti gadyen wi. M vle foutbòl a ti gadyen nan peleren. Siye tout moun yo la toujou mesye. Ti gadyen kenbe rèd frèm. Kontan wè w wi. Misye di poukisa lè ayisyen fèt etazini yo vle di se ameriken yo ye. Monchè mwen m fèt ayiti e ayisyen m ye. M pa bezwen di se ameriken m ye. Map di si yo banm paswa mpap prann non. Eeh depi yo ban mwen map prann. Depi mwen paswa dominiken map prann tou map gen 3 paswa. Mpaka pi egare. Si ayisyen jwenn paswa lap prann epi pou mwen mpata pran. Ale kwè sa egare m ye. Hehehehe si yo banm ameriken yo la si yo sou ou wè gen 3 zòn sa yo ta mèt ban mwen mpatap prann. Mpotko eklere. Kounyela yo ta banm paspo ameriken ah mwen fè la pou la map pran ameriken mpran fransè a lèm fin pran fransè a mpran dominiken map gen 4 paspo pase nan lemond pou rive lwen fò eklere e fò ouvè tout pòt ke ou kapab pa okipe okenn moun kap pran pòz nasyonalis yo tande yon pil fo Fo nasyonalis. Depi nou jwenn avantaj pou nou monte, pran n. Pou nou bay pitit nou, pran n. Pa okipe okenn nèg k ap pran pòz yo. Tout sou blòf. Devan kamera yo bay yon diskou, dèyè kamera yo fè yon lòt bagay. Tande, pa okipe yo. Pa gen yon Ayisyen k ap jwenn avantaj pou yo vin rezidan, pou yo Ameriken. Pou yo chinwa. Pou yo nenpòt sa l te a pou yo pa prann. Pa okipe moun tande mesye. Depi w nèg ka met foto sa nan pwofil ou e vòlò w ye m retire w la pou la.